Ebyen nan videyo sa nou pral envitew gen plis enfòmasyon tou konsènan Rodolph Ja ki li menm se yonn nan nèg ki plede koupab devan jistis amerikèn e ki fè konnen ke bon li te bay lajan, li te bay kote pou nèg yo fè ladesant, li te bay kòb pou manje kidonk son nèg ki te envesti nan dosye asasina prezidan Jovenel Moise. Bon lòt enfòmasyon ke nou pote pou ou nan videyo sa a ki se veritab pwen fò videyo a se sanksyon ke gouvènman Kanada a li menm li pran kont ansyen senatè Nenel Cassy avèk òm dafè Joel Kaoly ki se bofrè Edo Zenny. Nou byen di ki se bro frè Edo Zeni, misye ou ta marye avèk frè e sè Edo Zeni dizon, ebyen jodi a la ki tonbe anba sanksyon entènasyonal la pou nou pa di ke Lèzetazini, men se pito e otorite kanadyèn yo ki yo menm pran sanksyon kont 2 chabrak sa yo nan peyi a. Kantilsaji de Nenel Cassy nou konnen trè byen se youn nan nèg ki Enben pa twò klè nan peyi a anpil moun pa wè Nenel Cassy, kit li te senatè avèk ansyen senatè jodi a ki toujou rete yon veritab move je nan peyi a, anpil moun di ke Nenel Cassy son nèg ki nan gang, li nan tout sak pa sa. Bon nou wè komisè Muscadin te fouke Nenel Cassy paske yo te jwenn misye a yon ekip bagay nan machin li, gen yon deblozay tou ki te pase nan Dèlma ki li menm yo te jwenn yon kouto nan mach Nenel Cassy ki te gen san e te gen moun ki te mouri jou sa bon antouka. Men lòt nouvèl ke nou pote pou ou ki pli enteresan nan videyo sa a, enben se dosye sanksyon ki pran la a, enben kont Nenel Cassy avèk Joel Caroli, bofrè Edo Zenny, medam e mesye, e nou wè Edo Zenny tou li tonbe anba sanksyon. Kidonk, se yon ekip nèg vini jounen jodi a la a k'ap fè gwo gagann nan radyo, e k'ap pale vire tounen, men ki de nèg ki pa klè, se lè entènasyonal la kòmanse ap mete pye sou kou nèg yo w'ap konnen ki nèg ki te bon moun, ki nèg ki te move moun. Paske si se pou leta ayisyen, Nou patap janm konnen ki moun nan peyi a ki nan move je, ki moun nan peyi a ki nan finanse gang yo, ki nan fè kidnapin, ki nan brase dwòg nan peyi a. Enben, jodi a la, Nenel Cassy, son nèg ki trè byento la, ka anba kòd paske nan moman an misye paka vwayaje pou l al nan peyi Kanada, nou pa konnen pou Etazini, men pou Kanada. Plume ne gouy. Kidonk, Nenel Cassy la, si yon yon move maladi ta pran misye, se Kanada pou l al geri, misye ap deja mouri, paske, e donk sanksyon kont misye pou finanse gang nan peyi a ak dosye kidnapin e tout sa k pa bon yo, e pou nan finanse gang ou nan tout sa k pa bon yo, E jodia la a Nenel Cassy anba sanksyon. Nou pral envite w gen plis detay nan videyo sa a. Ou sou chanèl paw la e tvlakayhaiti.com e jodi an se samdi 25 mas 2022 nap pwofite 2023 nap pwofite di yon gran mèsi a tout sila yo tout moun nan ki rete konekte e sou tvlakayhaiti.com pou nouvo abòne nou yo nap di w mèsi le fè ke ou fè chwa de nou. Bon samdi. nap tounen. Bay sanksyon kontinye avèk sanksyon medam mesye Nenel Cassy nan moman nap pale la sanksyon nòmal nòmal san konte ebyen Joel Khaoly ki jwenn sanksyon nan menm dosye sanksyon an evidaman nou pral baw plis deta nan kèlke minit pi san konte ebyen nou tout nou tande pale de sa Roldop Dja Roldop Dja de fason ofisyèl ki deklare ke li koupab nan dosye lanmò prezidan donk Trankilman, lantman, n ap avanse vè jistis la. Epi sa kote medam mesye, nou pral evidaman fon ti pale de komisè Miskaden. Nou gen anpil, anpil, anpil aktyalite. Men avan sa, pèmèt ke m salye Pradel pi Layenol. Mesye, kòman n ye? Wi, n ap kontinye, n ap avanse. Ebyen, jan ke nou te konnen li, ebyen te gen gwo mouvman ki te fèt, ebyen nan okazyon vizit, e sa ke vizit prezidan ameriken an, kote ke nou konnen gen dyaspora onivo de peyi Kanada, kote ke. yo menm yo te manifeste ebyen o nivo de palman ebyen nap di ke rezilta yo kòmanse ap tonbe nan minit kounye ke nap pale w la a kote ke genyen pwogram kanada ki menm ki tou li di l ke l pral lanse yon pwogram tankou Biden pou ta kòmanse resevwa 15 mil moun ke se gras ansanm avèk mouvman sa yo tout otan ke dyaspora li menm li sanse ap mobilize men se tout otan ke Ebyen Ayisyen ap jere le kanal sa ki li menm ki gentan anonse l pral lanse yon pwogram tankou Biden pou ta kòmanse e pou ta kòmanse resevwa 15 mil moun ebyen ebyen tout dènye nouvèl yo ebyen nap di ke se yon nouvèl sa Chantien ap fè la une actualité ebyen pandan ke Kanada li menm li anonse l tou genyen lòt enfòmasyon ki sanse tonbe la ebyen Kanada yo arive sanksyone Neil Cassy ak Ebyen y ap kontinye nan menm kad e lansman sila. N ap avanse e di li nou panse ke se yon bòn nouvèl sitou pou kominote ayisyèn nan ki yo menm ki swiv ebyen jan ke dosye sa li menm li ye ebyen epi genyen Kanada ki li menm daprè plis 29 enfo Kanada li menm li di ke li prè pou l kapab debouse 250 milyon de dola pou kapab fòme lapolis ebyen o nivo de peyi Dayiti fon sa li dwe itilize nan kad yon plan dijans. Ebyen premye minis Justin Trudeau e li menm ki e pral pwopoze l ansmavek prezidan Joe Biden li vize osi pou l kapab amelyore ebyen kondisyon salaryal yo o nivo de e peyi Dayiti ebyen e premye minis kanadyen Justin Trudeau ki li menm ki dwe pwopoze ansmavek prezidan Joe Biden on plan dijans de 250 milyon de dola e pou notamman akselere fòmasyon ebyen polisye ayisyen yo, se sa ke enfòmasyon li menm li rapòte dapre LP e La Presse ebyen yo di ke plan sa li menm li pral vize pou kapab amelyore kondisyon salaryal polisye yo. Nap. E kontinye nan menm kad enfòmasyon yo, Kanada se li menm ki voye jete byen lwen lide pou l ta vin dirije yon fòs militè pou ede peyi Ayiti e batay kont gang yo nan kad rankont avèk Joe Biden nan Justin ak Justin Trudeau. Kanada fè konnen e li pa vle sòlda li yo vini anba men bandi e li pa swete non plis sòlda li yo komèt move zak nan peyi Dayiti nan kad afwontman yo. Vwala, e medam mesye, jan nap gade nan ekstrè a la, se si e sèten, ebyen, se devan biwo premye minis Trudeau a nou a, nap raple w trè byen ke jisteman, ebyen, prezidan Biden aktyèlman li Kanada, e men anpil moun, jan ke yo panse ke popilasyon renmen Biden, se pa fòseman vre, paske gen anpil manifestasyon anti Biden, nap raple n ke jisteman prezidan Barack Obama lè l te vini Kanada, mezanmi, moun. ki te debake, moun ki te gen yon antouzyasm, men pou Prezidan Biden, ou ta di se lòt bagay k ap regle, medam, mesye, men senpleman, w ap gade nou menm, nou te jisteman e Ottawa, e byen la, pou kounya la, se yon lòt gwoup moun, egalman nou te gen envitasyon sa pou nou te prezante nou, men nou kapab konprann akoz de vwa, nou pa t an mezi pou n ale, men brèf, n ap felisite gwoup moun sa yo ki te de, ki devan biwo Premye Minis lan, bò kote pa yo ki ap pouse, ki ap mande jisteman respekte entegrite Ayiti, respekte peyi an. Donk aba Kò Gwoup se menm vye bagay la. Se menm mouvman kap kontinye avèk lòt moun jan nou dil bravo avèk ekip sa epi sensèman ou imajine si tout lòt peyi yo te fè menm bagay la si Lèzetazini te kòmanse te kontinye ap fòse Prezidan Biden nou tap jwenn plis medam mesye Nou tap jwenn plis e jan nou toujou dil se pa yon ti bagay ki piti. Dayè nap felisite mesye yo ki an Frans paske nou wè yo kenbe menm ritm lan. Men sensèman bravo bravo epi pou kesyon sanksyon yo mwen gen moun ki pa dakò gen moun ki pa two kontan. Mezanmi Nenel Cassy pa bliye kisa Nenel Cassy reprezante nan peyi an. Nenel Cassy depi wap pale de zafè zam De zafè minisyon, Nenel Cassy, towo sa misye se youn nan moun k ap kraze peyi an, an kèlke sòt, ebyen nou menm nou felisite sa, nou felisite sa paske kanmenm moun sa yo se si e sèten, menm lè enpak la li pa two fò men kanmenm se kèlke choz parèy, paske nou pa t gen anyen menm. Si Lèzetazini deside pran sanksyon kont Nenel Cassy, kont ekip sa ki la, m panse ke nou t ap jwenn plis. Nou tap jwenn plis, men nan se sans nou di bravo, epi pou moun ki pa konn listwa, peyi Kanada ki deside yo menm yo pap voye militè an Ayiti, ebyen son lòt gwo, son lòt bèl jès li ye poutèt kisa, nap raple w bò kote ansyen premye minis Jean Chrétien, ebyen li te gen presyon k tap bay pou l te voye twoup li an Irak, li menm li te di non, jodi a la sa kap pase an Ayiti la, map raple w se yon se yon dega total. ant Lafrans pi Lèzetazini, se yo k mete Ayiti nan sa li la, daprè kèk moun ke nou pale, moun yo e gouvènman Kanadyen an, yo gen sèvis entèlijans yo atè a la, lè yo rive Ayiti, sa yo wè medam mesye, koripsyon an tèlman grav, ti gwoup fanmi sa kap kraze peyi an, lè yo rive, mezanmi se bagay tèt chaje. Jan nou panse koripsyon nou poko wè anyen la, bagay yo bokou pli grav. Si vrèman pou n sòti nan sa n ye la, fòk Lèzetazini met pye l atè. Fòk Lèzetazini kwaze ede pèp ayisyen paske yo nou yo yo nou tout nou konn trè byen kot zam ak minisyon ap sòti. Yo konn sa. Toutotan n ap pale de sanksyon, wi Kanada ap bay ti sanksyon nou kapab konprann. Men moun ki ta pou bay vrè sanksyon yo se administrasyon Biden nan. Yo poko fè l. Men sa k ap fèt la nou pa ka krache sou li. Ou pa ka krache sou li medam mesye, li enpòtan lè nal devan biwo premye minis lan, lè nal devan lè nal swadizan Ottawa, tout sa yo se des aksyon ki enpòtan. Men nanpèch ou menm ki ozetazini nap mande w kòmanse pran responsabilite nou medam mesye, kòmanse pran responsabilite nou. Wi Pradel annou avanse frè pam. Wi nap avanse ebyen pandan ke nou ap avanse nou prale o nivo de palman e Kanada kote ke jodia nou konnen ke te gen yon gwoup moun ki yo menm yo te la yo te genyen e e pann kat nan men yo di ke Ayiti pa gen dwa mouri ebyen se sa ke nou menm nou te kap li ebyen e sou e pann kat yo yo tap pale ke Ayiti ne poura e ne moura pa ebyen yo tap di stop e e poun sipòte e poun sispann sipòte gang yo. Ebyen yo tap mande sa, ebyen nap di ke Biden, Trudeau ebyen yo di pou yo rete jenosid ki genyen an, ebyen Ayiti pa gen dwa mouri, ann rete poun sispòte, ann sispann sipòte gang yo ebyen onivo de peyi Dayiti, ebyen Jimmy eske nou prale devan pou nou menm nou kapab e fè moun yo gad yon ti imaj pou nou wè ke gwoup ayisyen sa yo ki yo menm yo al kanpe la nou wè ke yo te gen de gwa etranje tou ki yo menm e ki ta ap akonpanye yo ann fè yon kout pye e o nivo de zòn nan pou nou ta gade kòman ke yo menm yo ta ap eseye pale yo ta ap voye mesaj bay Biden ansanm avèk Trudeau. Ayiti libre! Viv Ayiti libre! Amas Gerard Hercino le peuple uni jamais ne sera vaincu merci beaucoup merci. yon blende pou mwen menm men etan done ke mouvman lanse nou pa gen pwoblèm nou pap fè menm jan ke seri de moun te fè Lè nou lanse yon mouvman nou wè gen seri de moun ki te boykote l men nou menm nou gen sajès paske se pou ayiti nap kanpe dèyè mouvman paske l bon pou peyi a ok e se nan kad sa m di nou pèsonèlman m pran angajman map rele TT map rele l pou l banm plis eksplikasyon sou sa epi a se moman la lap pou plezi pou mwen pou m di nou mezanmi al sou tèl sit paske se pou komisè Muscadin vwala e nap gentan baw plis detay sou sa annatandan. Pradel an nou avanse paske la fò nou pale de jistis pou prezidan e paske nou wè Roldan dja misye nan aktyalite la e frè pam. Wi nap kontinye nan menm kad enfòmasyon sanse ap domine aktyalite a ebyen aprè ke sanksyon pran kont El Kassy avèk Steve Cauli ebyen lòt nouvèl ki genyen se Rodolphe dja ki li menm se òm dafè Ayisyen ki enplike nan ansasina Jovenel Moïse li plede koupab kote ke li menm li dakò ke li te finanse ebyen acha dam epi lojman ame mèsenè yo ebyen misye tou li admèt ke li menm li te peye ajan us GPN yo pou yo menm yo kapab retire yo ebyen pandan atak ki tap fèt kay prezidan Jovenel Moïse ebyen daprè sa Miami Herald li menm li bay nou paske E jan nou te tande Dimitri k ap pale ki di ke yo pa t nan anyen, ebyen m panse ke jounen jodi a, ebyen misye li menm li arive plede koupab. Ebyen n ap di ke dosye sa a se yon gwo dosye kote ke gen anpil moun o nivo de kominote a ki yo menm ki ap swiv ebyen dosye sa a, dosye jistis pou prezidan Jovenel Moïse jan ke e tout moun yo menm yo sanse ap mande li, nou konnen ke se yon prezidan ki li menm ki tap defann ebyen enterè popilasyon an, ebyen mesye yo te mete tèt yo ansanm jiskaske yo te arive touye prezidan Jovenel Moïse, ebyen pou jis kounye a anpil moun di pa konprann kòman otorite lajistis nan peyi Dayiti yo menm yo ap vanse nan kad dosye a, nou konnen ke te genyen nan menm dosye sa. E anpil polisye ap eseye wè kòman yo menm yo kapab fè pou yo retire non yo. Ebyen son dosye anpil moun yo menm yo sanse gen dè kit pou yo fè fas avèk otorite lajistis yo malgre ke gen anpil non moun ki yo menm ki t ap site ebyen n ap di ke bravo ansanm avèk otorite lajistis amerikèn. Eske an Ayiti nou poko konnen kisa ki ap fèt la? Jis yon segond Pradel e medam mesye pandan se tan e nan dosye nan dosye sa se si e sèten nou menm e nou poko satisfè nou poko satisfè nou lwen pou nou ta satisfè men nanpèch se si se yon kòmansman pa bliye nou te fè yon emisyon yè nou te di ke jisteman daprè ekspè yo o nan zafè mistik yo di ke 24 la son nouvèl è ki antre sou Ayiti ebyen la sibitman nou tande Woldòf Dja de fason ofisyèl ki deklare ke li menm li koupab Nan dosye lanmò prezidan, se pon ti bagay ki piti, e se si e sèten Woldòf Dja li pral pale, li pral di lòt bagay. Ban m salye Lionel pandan l tou la. Bonswa Jimmy, bonswa Pradel, bonswa tout oditè oditris chanèl Moun Afè Bon Ti Vi. Ebyen, dantredje Jimmy, nou pral pale de dosye sa a. Ebyen, nou kapab di medam mesye, trè bòn nouvèl, trè bon rebondisman nan afè jistis pou Prezidan Jovenel Moïse la. Nou konnen, Depi depi anviwon prè de 2 ane genyen jisteman dosye sa a ki ap fè son peti bonòm de chemen. Ebyen jodi vandredi a la nou kab di se yon trè trè bòn nouvèl ki tonbe daprè sa Miami Herald rapòte kote ke ebyen Rudolph Jaar lòm dafè ayisyano chilyen ki li menm te patisipe nan dosye asasina prezidan Jovenel Moïse la ebyen jodi a la misye plede koupab e n ap raple w medam mesye se premye akize Se premye sispèk ki arive avwe ke l te nan asasina Prezidan Jovenel Moïse. N ap raple w, John Joel Joseph te plede koupab a yon sèten moman done, men li te vin plede non koupab. Men jodi vandredi a la, nou wè Rudolph Jaar dezòmè non sèlman li avwe ke l te patisipe nan asasina Prezidan Jovenel Moïse e l bay ki prerogatif ke l te genyen. Rudolph Jaar avwe bay jisteman lajistis amerikèn kote ke l fè konnen se li menm ki te bay lajan pou te achte zam, se li menm ki te bay mèsenè yo lojman, se li menm ki te ba yo jisteman materyèl e se li menm egalman ki te jisteman peye jisteman n ap pale de ajan de sekirite ki te responsab sekirite prezidan an.